On gwoup nèg pòtoprens ki konn se yo k moun, yo gen 19 milyon dola nan men yo, lajan APN. M tou di nou mesye nou gen 15 jou, pa vin, pa voye kote m, pa vin kote m, m tou di nou sa. Tou pot ti marad yo. Paske m bezwen l, m bezwen l. Galon, galon bitum nan, galon bitum nan monte, nou te konn achte la on dola 56 konnya li 1,90. M bay lari a la, Nan pran ben an kache lonbrit ankò apse a pete se peze poun pezel nap pezel pou sa kap rele met rele men nap pezel nap peze apse a paske gon kategori moun ki konprann peyi sa nou ka rete pou nou rete poun pa di anyen epi qui ne dit rien consent tout moun rete ou pa di anyen. Wout pap konstwi nan peyi a. Lekòl pa ka konstwi nan peyi a. Lopital pa ka konstwi nan peyi a. Ayewopò pa ka konstwi. Pò pa ka konstwi. Sa k fè sa? On seri de gwo towo nan Pòtoprens yo di w, Je nage dans des eaux troublées. Sa vle di depi bagay la bon, li pa bon pou yo. Bon, JP Chene, Sa vle di bon roze, w ap ouvè bon diven. Konprann? Epi pou w vin konprann, o, pouvwa a pa sanble ak misye. Se avè m li sanble. Pa gen bagay konsa. Pa gen bagay konsa menm. Pouvwa a sanble ak pouvwa men mèt li, men a moun li sanble yo. Pouvwa a sanble ak pèp la. E se pèp la k la pou bay pouvwa. Mwen di tout nèg sa. Tout fanm nan Pòtoprens ki nan ti negosyasyon, paske tout moun konnen mwen menm, M toujou di l mwen pou dyalòg. Mwen pou dyalòg, mwen pou antant, mwen pou tout bagay. Men pa gen antant nan afè kontra. Kontra k kraze yo, yo kraze! Kontra k kraze yo, yo kraze! Deklarasyon sa yo te fèt nan kanaval Pòdepè e se dènye kanaval Jovenel t ap al òganize avan nèg yo te asasine l jan n te konnen l lan. M ap kontan prezante n tout dènye enfòmasyon sa yo Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, ou sou Sofia TV 83, jodi a ankò nou panche dirèkteman sou politik la, sa kap pase an Ayiti, bagay yo grav. Jovenel te twò piti pou nèg yo touye l, e jodi a la sa kap pase yo vrèman dejenere, pèsòn moun pa konnen kisa k pral vini nan jou yo, èske peyi a ap rete konsa, èske efektivman Etazini oubyen Kanada pral kontinye pran sanksyon yo, men fwa sa a. Pawòl la dedouble, yo pase men pran Izolan e se li menm ki te kanpe dan di pou te pale lè t ap gen kanaval e yo te fè konnen pa t kapab gen kanaval sou Jovenel e bagay la anpire. Busta John ak Arab la frape fò nan deklarasyon yo fè, yo mande jistis pou Jovenel e bagay la ale pi lwen toujou, Anpil moun pral sezi tande gwo nouvèl ki genyen nan detay la. Konbyen moun ki pral anba kòd ankò? Kilès yo pral pran? Èske y ap pase pran senatè Latibonit lan? Èske y ap pase pran Reginald Boulos? Èske y ap pase pran Dimitri Vorbe? Nou poko konnen men antretan se moun sa yo ki genyen non yo site an lon e an laj nan lanmò Jovenel. FBI pran ti tan pou l rive men kanmenm gen moun ki di vle pa vle l ap rive. Chita John dedouble Koze yo anpil medam mesye ann ale. Medam mesye ann ale nan nouvèl la pou jounen jodi a la Sofia TV 83 nouvèl la gentan gaye dcpj jwenn tout prèv yo ta sanble yo pral mete Izolan anba kòd pou asasina ou enplikasyon l nan lanmò Jovenel Moise. Lamò Prezidan Jovenel Moïse li òganize an Florid kote ke Dimitri Vorbier, kote ke Izolan te konn ap fè pasaj Ayiti dirèkteman Florid e yo kenbe l avèk gwo malèt lajan pou pote ale k ap vini. Prezidan Jovenel Moïse, sou Prezidan Jovenel Moïse li arete jodi an la avèk mizè k ap fèt yo la, èske Izolan, Izolan jodi an la? Jean Jacques Dessalines se pa tèt li li tap pran. Jodi a la yon trèt nasyonal men pandan pèp la menm pa wè. Nòmalman Izolan ta sipoze lapide wi an Ayiti. Avèk mikwo w lan men l lan la Izolan se yon moun la ki ta sipoze lapide wi. Jodi an vakabon sa yo ap pran wont fè sèvi kolè. M pata ka nou konprann sa. Se yon pil sangwen, ekskizem medam mesye, se yon pil sangwen kap pran wont fèl sèvi kole. Se yon pil ti vole kap pran wont fèl sèvi kole pou yo vin fache aprè. Maskarad la kanpe sou prezidan Jovenel Moïse li kanpe l mete manifestasyon pou Dimitri Vorb. Li kanpe lap fè navèt ant Ayiti e Florid. Li kanpe l li di w jan peyi a ye la, e pa mwen menm non ki di l. Epa mwen menm non ki pase malfekte vagabon sanzave sansal san benyen rayi savon san pran douch fow pale avek yo an vagabon tou sa se izolan men ni men sangwen an sa se izolan jodi an gen de malfekte m diw k andan peyi an gen de malfekte k andan peyi an sa yo pa sipoze sou tè nasyonal la. Pou jan sa ap koule la, nan ensekirite, tout kote kidnapping, moun k ap mouri, lan tande wi! E kiyès ki te dèyè mouvman kidnapping? Se Youri Chevry. Youri Chevry se bra dwat Izolan. Se la yo menm yo konn ap òganize yo. Kote ke Youri Chevry ye? Apre ke Prezidan Jovenel Moïse, sou Prezidan Jovenel Moïse yo mete manda pou y al arete Youri Chevry pou kidnapping! Izolan soti kotew soti pou al pote kob bay youri chevry jis kibò sendomeng malfektè yo. Jodi a la a men sangwen k devan nou yo wi epi sa yo se moun yo ye jan de bagay sa yo se de bagay ki ta sipoze lapide m vle fè nou konprann men mesaj izolan sou prezidan Jovenel Moïse kote yo te kanpe pou yo te fè manifestasyon kont prezidan Jovenel Moïse ki t ap travay pou pèp lan paske papa l Dimitri Vorbe t ap fè l fè navèt ant Ayiti e Florid pou al peye moun ann Ayiti men ni pou jan sa ap koule la ensekirite tout kote kidnaping moun ap mouri timoun pa epanye. Polisye ap tonbe eske nou panse ke se yon bon moman pou nal pran plezi jodia la many yo fin manje prezidan jovenel moïse kidnaping tout kote moun ap mouri polisye ap tonbe timoun pa epanye moun paka soti boom many papa lave yo fin manje prezidan malfekte a jodia lem di nou edmi yo devan nou. Enmi yo devan nou. Yon bon jistis! Fòk Izolan ta pran prizon jiskaske fyèl li pete! Yon bon jistis! Fòk Izolan ta pran prizon jiskaske fyèl li pete lan prizon! Li kanpe dan di devan Prezidan Jovenel Moïse. Li pa vle anyen fèt devan Prezidan Jovenel Moïse. Men la, yo fin manje Prezidan Jovenel Moïse ansanm, men ni. L ap layite l, l ap vole. Sa vle di, ou vle di m sou Prezidan Jovenel Moïse, bagay yo te pi di ke l ye jodi an la? Malfèktè a pa wè timoun yo ki pa ka al lekòl. Malfèktè a pa wè sa fè konbyen tan ke timoun yo pa menm kapab al lekòl. Timoun yo pa menm kapab manje. Peyi a vin pi chè. Peyi a vin pi di. Manman pa ka sòti. Kidnaping tout kote. Malfèktè sangwen an, li pa wè anyen. Ekskize m wi medam mesye, pase. Ekskize m wi, vomi. Eskizem vomisman sa yo pafwa yo bay pwoblèm kè plen sa yo bay pwoblèm pafwa lè wap gade yo son sèl kote ou wè se 2 kote ou wè yo se nan prizon oubyen fyèl yo pete se 2 kote ou wè moun sa yo se 2 kote ou wè yo izolan sipoze fyèl bon mwen mwen ou wè si ayiti si ayiti pèp ayisyen te konprann yo ta sipoze lapide izolan sou plas kote kel ye a la nou garanti nou sa. Izolan ta sipoze lapide sou plas. Son malfèktè. Yon sangwen. Vant m di gen de vant manman. Gen de timoun yap mete sou tè a. Fòk manman sa ta fè fos kouch pou timoun sa pa vini. Pou timoun sa pa vini. Se sa yo kap trayi nou an wi. Se ti malfèktè sa yo kap trayi nou an yo wi. Se ti malfèktè sa yo yap itilize anndan peyi a wi. Se ti malfèktè sa yo blan yo ap itilize anndan peyi an wi. Se ti malfèktè sa yo pa vle peyi a vanse a wi. Se yo menm ki kanpe wè yap fini lan dyaspora vin pale avèk nou epi aprè sa wè se yo menm ki al maniganse pou pa kite okenn chanjman Ayiti a wi. Se ti malfèktè sa yo m vle ke nou konprann. M vle ke nou konprann. Jodi an, lè n ap gade sitiyasyon peyi an, pou nou di m ke se sa, se sa Izolan wè pou l vin parèt nan figi moun. Nen yon prezidan, yo kase ponyèt li, yo pete je l. M wè kòmsi gen moun ki konprann kòmsi. Son blag son jwèt Gade moun ki bò kote w la Dil pita pral pi tris Ou wè san prezidan sa k koule a Nou gen pou n peye konsekans sa jiska la katriyèm jenerasyon San sa k koule a. E moun ki resonsab anb sektè evanjelik lan, donk moun moun ki plase pi wo a, donk ki gen lòd pou l pase lòske gon bagay mal k ap pase nan sektè a, paske se nou k ka priye pou sa. Yo pa di anyen, yo pe bouch yo, yo pa di anyen. Timoun ap pran bal anndan fanm ki gwo vant fanm nan mouri timoun nan mouri pa gon gouvènman pa gen yon fòs pa gen yon kòman m te ka di sa ankò e yon otorite ki janm di sa kap fèt la l pa dwe fèt ou konn sak pase. Tout moun vag, tout moun ap gade. An bon wè nan gade nan gade san w pa pale, enben w pral peye kou kase a. Non peyi kote ke lè ke ou gen pwoblèm avèk on moun se ou k gen rezon. Epi lè w gade, w al nan tribinal la, w al pote plent pou Vico pa gen lajan moun sa se li k gen lajan, se li yo bay rezon. Di m sa w vle, kòm tout moun ap pale de Bondye, Bondye, Bondye men Ayisyen sa k konn Bondye a se de twa yo ye. Paske yo pa janm konn Bondye vre. Paske Bondye sa a ki kreye syèl yo ak tè a, gon lè l rive, lè w fè twòp, l ap frape pye l atè. E lè l frape pye l atè, ou pa ka wè Satan, men se yon moun l ap itilize pou kale w ankò. Èske w tande sa m di w la? Gade, mwen menm, men mesaj ke Bondye te ban mwen, premye janvye 2022. Li di m ke moun k ap reziste nan 2022 a se moun ki kole sou li. Èske m pa t di sa? Èske m pa t di sa? Èske pa t gen lòt pwofèt ki pwofetize ki di ke 2022 se pi bèl ane ke n pral pase? Yes. Ok. Medam, mesye. Avan m bay. M vle ke nou konprann men nou pral rantre dirèkteman avèk envite nou ki pral dechaje l e pale avèk nou san plis tarde n ap rantre dirèkteman avèk nou konnen l lòm k ap batay tou an Ayiti e ki pa chanje soulye l e ki kanpe dan di e byen nan yon sèl direksyon menm jan avèk nou. Arab la frèm kòman w ye. Mwen salye ou frèm Busta, mwen salye chak grenn oditè oditris kap koute nou sou Busta John TV. Ayibobo Awochènago pou chak grenn ayisyen konsekan mwen yo. Ke nou kondane pou nou viv ansanm kèlkeswa kote nou ye a frèm Busta, nou kondane pou nou viv ansanm pase nou te gen menm san kap koule nan venn nou ki se san Anperè Jean Jacques Dessalines nan, kote n konnen. Potorik gason sa sakrifye l pou l te ba nou bout tè sa ki se Ayiti, menm si oligat siwolibanè kite peyi yo jounen jodi a yo vin sou bout tè papa Desalin nan yo sòti pou yo retounen nou nan esklavaj e yo retounen nou nan esklavaj tout bon. Yo itilize oligat politik yo, yo itilize mèsenè, yo itilize tout sòt de tchoul Ayisyen san dinite yo itilize pou yo mennen nou kote nou ye jounen jodi a. Jodi a frè m bout chita, Ayiti s on peyi ke nou ka di nou sou wout delivrans lan dèske nou menm jenès la nou pran desten nou an men jounen jodi a. Dèske dyaspora a kanpe li di li menm fòk li entegre nan tout sa k ap fèt anndan peyi a, dèske dyaspora a di konsa fòk sa sese e l kanpe O chan de batay kelkeswa kote li ye li kanpe frèm Busta poul batay poul delibere peyi pase li paka pa li paka imilye kay vwazen ankò li paka imilye nan lòt kontinan ankò li wè rèv li se tounen lakay li se sa ki sove nou se sa ki ba nou fòs poun kontinye batay nou menm ki sou sòl la lè nap gade talè a mwen wè gen moun nou pa menm bezwen site non yo non frèm lè wap pran izolan ki son vye. M te ka di w yon kokorat ki ta yon twal ki t ap siye machin. Yon kokorat ki t ap siye machin. Ki objektif ou ta vle yon kokorat konsa genyen? Moun sa yo yo pa peyi yo wè. Izolan k ap siye machin, boule kawotchou pou 50 dola, pou 20 dola, tout sou Preval. Anben kounye a la, akwetans politik nan siye machin pou Youri Chevry. Youri Chevry pran li. Youri Chevry itilize l nan tout sòt tou wi, kouche l kòm fanm wi. Kouchel kòm fanm fè fè de twa semèn mwa nan otèl avèl ap kouchel tankou yon ti fanm wi anben jounen jodia li pata ka fè lòt travay ke travay tyoul mèsenè tyoul kochon parèy li eskizem wi frèm ak sèm yo kap tandem yo izolan sa se menm li menm ki te akonpanye fantom 509 paske pa bliye fantom 509 Fantom 509 se Youri Chevry te kreye Fantom 509. Wi mesye. Se Rose Mila Petit Frè te kreye Fantom 509. Se menm tchoul sa yo ki te kreye Fantom 509. Anben Youri Chevry nou konnen kote l t al mawon lè l te fin mete lajan atè avèk Fantom 509 kreye Fantom 509 pou asasinen prezidan Jovenel li t al kache Sendomeng. Wi. Anben menm Youri Chevry sa se menm li menm. Izolan toujou ap fè tchoul li, Izolan te toujou kanpe an fas prezidan Jovenel pou Youri Chevry, pou Dimitri Vorbe ke n konnen ki se bòs li toujou. Anben jodi a nou di Ayisyen reveye, Ayiti reveye. Lè nou di Ayiti reveye, se dyaspora a ki di l pa kapab ankò. Se ou menm jèn gason ki gen yon miko ki di ou pa kapab ankò, ou pa ka bat nèj nan Kanada ankò. Jèn fanm Lafrans di yo pa kapab, jèn gason Lafrans, Ozetazini, kèlkeswa kote yo ye a, yo di yo pa kapab ankò. M santi m fyè lè m gade mwen yon seri de Ayisyen ki te Bahamas ki di non, Ariel asasen, kriminèl, pa gen dwa met zago l nan Bahamas. Lè n kouri dèyè Ariel. Ozetazini lèn kouri dèyè Ariel Canada m santis gade m vin santim yon òm tout bon m vin santi ke se espri zansèt anperè Jean Jacques Dessalines k avèm lè konsa paske mwen batay la san nou menm mwen pa ka fèl se sak fè map di frèm ak sè mwen yo nou sou wout de nou sou wout delivrans lan sak fè sa lè nap gade chak kote yon grenn ayisyen ye Li kanpe, l gon san Desalin nan tèt nan venn li, epi gade, espri Desalin nan moute l, li wè fòk li batay pou l delibere tèt li, pase gade, blan pa, blan yo itilize l itilize w, ou pati de 18 a 35 an w al bay tout enèji w, depi w kòmanse nan 50, 60 an, gade tout ti sa w te genyen l fin souse w li pran l ankò, e se si men kounye a kisa l fè pou ou, li kreye èlmi pou dyaspora, li mete dyaspora nan gade tout de pye yo nan sèl denn sou. ye. Dyaspora a te konn ede w nan lekòl pitit ou an Ayiti. Dyaspora a te konn peye kay, mete w dòmi. Yon twou twalèt w ap fouye se dyaspora a w rele. Kèlkeswa pwoblèm ou, tèt fè mal se dyaspora a. Manje a fini nan kay la se dyaspora a. Kèlkeswa sa k ta rive w nan labout se dyaspora a w rele. Jodi a pou ti kesyon Biden, anben gen anpil moun la a balèn yo nan men yo, se madichon y ap mache bay dyaspora a. Se lanmò y ap mande pou dyaspora a. Diaspora li fok nou kale je nou tou poun kanpe poun batay anfas oligat yo jodia kilè Biden te renmen nou konsa manmanm fèt la papam fèt la kote yo mandem poum ale la son bèl ti kanaval wi ti pay fè a men malerezman Ariel achtel menm kanaval jovenel moïse la lpaka woule ankò map gade ti pay ki sou tèt cha se kòmsi se menm bagay izolan an m wè lap fè wi. Menm travay izolan m wè l ap fè. Pase yon nèg ki gen karaktè l pat dwe patisipe nan kanaval sa la a. Jounen jodi a pou pèp ayisyen al danse mizè l, kote izolan te di ensekirite patati patata, twòp san koule, moun pa ka al nan kanaval an 2020. Wi. Anben menm 2023 kote moun ap mouri, moun ap kidnape. Wi. Tout ti bebe ki fenk fèk 3 mwa nan kouchèt ap kidnape, jodia se menm moun sa yo ki fè kanaval ba nou, nal danse kanaval nap danse mizè nou. Jodia men sam di pèp ayisyen an. Se menm moun sa yo ki tchwe prezidan tou. Tande, prezidan gade, la, jistis prezidan se ka bwat bèf li ye. Tout moun ki kwè nan jistis prezidan ki anba live la lage epe nou pase se epe a lage epe a pou nou bay prezidan jovenel fòs pou mwen pase prezidan jovenel se nou menm wi ki pou bal fòs pèp nap mande jistis epi fòs espri yo ap antre sou li lap chache jistis li gade kelkeswa gade e bagay sonson an men wè kabrit la menm moun ki te pran sant kabrit la pandan li tap kwit la tout pwal mouri m pa bezwen di w pou izolan ki tap pote lajan pa sak. Izolan tap pote lajan bay nèg fantom 509 pou te asasine prezidan Jovenel gade ex wa ti vwayou sa. An nou rive la, an nou rive la. Eske Izolan pat arete sou prezidan Jovenel Moïse kotel tap fè navèt ant Miami e Ayiti pou pote kò ba li? Bon, lè w pran Izolan mwen di w sa, Se yon domestik, se yon restavèk ki t ap siye machin nan lari, kote Youri Chevry, mwen menm mwen te timoun lekòl, m te timoun lekòl, Izolan se avèk twal li l te ye sou Chandmas, se pa bagay moun ap di m, twal li nan men l sou Chandmas l ap siye machin. Izolan pa menm ka ekri non l. Men chans pou li, li te jwenn Youri Chevry kòm yon asasen kriminèl. Mwen menm si e konsa pou moun ta oryante yon ti jèn nan lari a, m ta prefere kite ti jèn nan pran kite l toujou rete nan lari a, ke l fè chemen li, ke Bondye pase avèk nou lòt fason. Paske ou pa ka pran yon timoun lari, epi lè w panse ke se yon byen w ap fè pou li, se gang ou vin fòme, l vin gang anndan sosyete a. Jodi a, ki moun ki pral bay Izolan yon kredibilite? Pa bliye Rosemila Petit Frère l kanpe nan Akayè, l ap fè diskou. Hein Li di w lè ensekirite a sesi lè ensekirite sela tout moun ap bat bravo gade jan yon fanm ap pale de peyi l e te vre m kwè se asasine menm jou a l te bezwen asasine prezidan voye gaz sou kòtèj prezidan an voye kout bal sou machin prezidan an pandan mal prezidan ap pase jodi a frè m Busta gon grenn bagay m ap di w pèp ayisyen an. Chak grenn Ayisyen kap viv kèlkeswa kote w ye a, mete nan tèt ou, jistis Prezidan Jovenel se ka bwat bèf. Fim Sonson an se li kap fèt la a. Jodi a kèlkeswa moun, ou wè kounye a, gen jounalis kap kòmanse fache wi, lè yo wè gade Mèt City yo anba kòd, moun yo pa ta panse ap pran kòd. Netty ki te konn trop bagay ki tap pase yo asasine netty anben jodia moun sa yo paka palem poum di bwavo pou yo jodia tout nèg Canada sanksyone yo m poko wè yo anba kòd m paka bat bwavo jodia Canada si lap ba nou kout men tout bon vre si moun peyi sa yo ki di yo se zanmi ayiti yo vle ba nou kout men tout bon vre nèg sa yo depi yo te sanksyone se bay lòd pou yo pran kòd la. Pou yo bay konbyen lajan tou yo endekse bay bandi bay gang nan federe gang anndan peyi a. Jodi a ou menm Busta ki gen 20 tan ki gen 30 an depi ou al etranje ou fin bay tout enèji ou wi tout sa pou te fè nan peyi blan si se aprann ou ta aprann yon bagay ou gentan aprann li wi se nan peyi ou pou ta vin remèt sa ou te sot pran pou ta vin ede jenès la ouvri je jenès la pou nou devlope peyi nou wi. Jodi a mwen menm toujou ap poze tèt mwen kesyon frèm Busta. Genlè, lè nou anvi, nou plis enpòtan devan je blan ke lan lanmò nou. Pase tout vant nou sou kont entènasyonal la. Jodi a, dlo se nan entènasyonal la pou achte l. Ti sak diri se nan entènasyonal. Yo kraze tout pwodiksyon nasyonal nou yo. Nou pa gen pwodiksyon nasyonal. Moun nan li rete la, li pa vle travay latè. Si l gwo vye ti kabrit, li vann li. Bon kounye a, gon sèl slogan k lan lari a la, Biden voye rele m. Biden voye rele mande m kote pou m ale byen manman m fèt la papa m fèt la gade kòd lonbrik mwen plante la m pa gen m pa konn kote pou m ale jodi a se batay pou n kanpe pou n batay pou n retire tèt nou nan esklavaj frè w ak sè w ki gen senkant an swasant an lòtbò a matant ou ki gen swasant an fredi fin kokobe l li ta renmen vin envesti la pou l vin ede w li te ka ba w travay li te ka bay dis lòt jèn travay ven lòt jèn travay men kisa yo met nan tèt yo Al jwenn Biden. Pandan yo di w ale a, moun nan gon sèl ti kabrit li vann li. Sou prezidan Jovenel Moise, tenb paspò te vann 6 mil goud. Yo t fè chante yo di w li vann 10 mil goud. Anben jodi a w avèk 50 mil goud fèm bousta, ou pa ka gen yon paspò nan men w. Èske w wè tout strateji yo mete pou yo anmase kòb, pou yo fè malerèz la vin pi pòv, pou yo fè malere malerèz la vin pi pòv pou l pa janm anyen? S on slogan paspò pou gade wè kote moun nan pase sou tèt pyebwa, fè fòje, sou bagay babelye pou y ap chire kò yo pou y al tonbe nan lakou pou y al fè paspò. Sa yo se imilyan yo ye. Se imilyan. Se imilyan. Sa yo se yon imilyan yo ye. Jodi a, men sa nou vle, nou di. Jodi a, jistis Jovenel la, li pa lòt bagay. Donk, sèl bagay ki ban m yon ti feblès, e m pa febli, Kontinye mete epe nou lage epe a sou tout rezo sosyo epe ki pou nou an men Jovenel Moïse pou chache jistis li pase tout etan m pa wè Andre Michel gade li vwomi san kote li ye a pou l rann san pou l tonbe malkadi pou tout ekip asasen kriminèl ki te konn chita avèk vitelòm yo pou yo gade pou yo gade sa yo menm devan jij sa yo pa gen dwa ale. Sa pa gen dwa pa gen dwa rive devan jij. Paske lè nap gade prezidan Jovenel mouri yo diw li pat bon ti mamit diri te vann 30 goud prezidan Jovenel kite yon ti mamit diri jodi a li pase a 200 goud yon sachè spageti kite a 35 goud jodi a li pase a 200 goud yon glòs lwil pase a 80 goud kite 15 goud jodi a la a nou dim Jovenel pat bon dola Jovenel kite yon dola 70 goud frèm Gustave. Jodi a si w pa gen 200 goud ou pa ka achte yon grenn dola. Men se la ke Izolan li menm li pèmèt pou l kanpe pou l di w ke o sou prezidan Jovenel Moïse moun te kidnape, moun te si, moun te sa, paske yo menm yo gen kòb yo y ap touche nan sitiyasyon an e yo menm ankò pou wè se yo kounye a k ap fè k ap fè kanaval, se yo k t ap fè manifestasyon kont ensekirite men mentnan gade kòman ensekirite a ye epi se Izolan sa jodi an la ki avèk mikro lan bouch li k pa eksploze lan bouch li pou rache tout dan l mentnan ki kanpe devan pèp la ou wè si pèp la te konprann reyalite yo mwen menm mwen di w si pèp la te gen san Jean Jacques Dessalines fòk kadav Yves Saulin te fèt la avèk mikro sa lan men l. Si pèp la te sonje, pase le pi souvan nou pa sonje, pèp la pa sonje. Si pèp la sonje, se yon pèp ki konnen moun ki fè yo mal la. Jodi a pou ta vin kanpe la avèk Izolan, kanpe la lan figi moun, konnen se kadav li pou nou ta ramase la sou tè nasyonal la, tè papa Jan Jak Desalin kite pou nou an. Jodi a enmi yo devan nou. Nou wè enmi yo, nou wè vagabon yo, nou wè sangwen yo, fòk nou kapab derasine grapyay sa yo lan figi nou. Izolan si ta sipoze mouri jodi a la, ou depi yè lan kanaval sa, lan prezantasyon Izolan lan kanaval an Ayiti. Nou pale, nou konnen gen yon moun ki fè Ayiti, gen yon moun la ki fè Ayiti tranble anpil, men gen anpil kòb kap bay anba anba pou yon destabilizasyon, paske nou konnen ke Michel Martelly, Michel Martelly gen gwo presyon sou li lan moman. Gwo gwo presyon lan moman. E pa mande Bondye avèk sitou dènye pawòl Madam Martine Moïse te lanse. Pawòl Madam Martine Moïse gen anpil moun k ap di èske se vre men pa kont y ap mete anpil presyon tou. Nou pa pral rantre lan presyon yo non. Yo bezwen tande yon sèl bagay lan bouch Madam Martine Moïse. Li pap prezante nan eleksyon. Pase prezantasyon madam Martine Moise nan nan eleksyon fè anpil nèg pè e tout sa kap fèt anndan peyi a la lan moman menm lan entènasyonal la tou gen anpil pè lan entènasyonal la paske yo wè kiyès ki pale avèk madam Martine Moise men kisa ou kapab di desa desa ou konnen vibrasyon ke madam Martine Moise mete an Ayiti e kisa ke ou kapab di pèp la arab la. Bon, m ap redi sa ankò frè m Busta, batay asasen kriminèl yo, pi gwo èlmi yo l pa de moun, li Martine Moise. Ok, pou ki sa? Se sa m ap di chak jou sou rezo sosyo a, èlmi yo pa de moun, li rele Martine Moise, Martine te dwe mouri pou pa t gen tras ki te retwouve nan ankèt jistis prezidan Jovenel Moise. Pou ki sa? Pou ki sa? Jodi a, mwen ka pran angajman m, nan. Nan si mwa, sèt mwa avan yo m te ka pa ka opine sou dyalòg Martine Moïse. Men kounye a, m ka pran angajman m. Paske asasen kriminèl yo, menm mwen menm k ap batay la, yo te vle fè m konprann Martine nan touye Jovenel Moïse pou m ka dekouraje. Men m pa t janm dekouraje paske mwen menm mwen se yon pitit Papa ou goumen e m se pitit Danton mwen m pa dakò pou moun vin pa gen moun ki ka avegle je m paske m gon san Desalin k ap kouri lakay mwen nan san m lè san Desalin ap kouri nan san w pa bliye se pitit Ogou Feray ou ye anvan moun vegle je w je w gen tan kale deja e Jovenel te di ke li li pwale se vre men l ap kite je nou kale e l kite je nou kale li kite zo pwason an nan li kite zo pwason an kole nan gòj yo jodi a. M panse si prezidan Jovenel Moise te youn nan oligat yo, te yon asasen, te asepte pou l antre men l nan san, jodi a l t ap la. Ekip Mateli, bandi legal la pa t ap manje l. E se si. Se Mateli t manje l? Mezanmi fò yon moun pa ta wè nan je pou pa ta wè se Mateli t manje Jovenel Moise. E anvan. Ansyen senatè Sid la Gabriel Fortuné mouri li di w sa mèt chat la manje chat la menm moun bon m pap repete bagay moun sa yo di men mèt chat la manje chat la lè Gabriel Fortuné te di w sa se pa chat pou l te entèprete pou prezidan Jovenel Moïse non men se yon fason pou l te moutre pèp ayisyen pou l te moutre pèp ayisyen kale je yo tou paske prezidan Jovenel Moïse Pa bliye se pèp la li tap defann, spesyalman dyaspora yo, spesyalman dyaspora yo. Prezidan Jovenel te vle anvan l kite pouvwa a, fòk dyaspora ke nan pran dola 50 sou li maten, midi e swa, fòk dyaspora te entegre nan tout zafè politik peyi l. Se poutèt sa. kap pale de la diaspora anndan peyi an. Pa gen 3, pa gen 4, pa gen 5. Gen 2 moun kap pale de la diaspora anndan peyi an. Sela ve di ke antan ke nou menm kap viv lan entènasyonal la, si mou nou menm nou paka kanpe dèyè moun, ke nou toujou ap di, nou tande yo di dyaspora men nou menm nou pa ladan l. Sa vle di fòk pèp la kapab wè reyalite an. Mentnan, ale dirèkteman lan dosye Martine k ap vibre peyi an pou nou. Martine ke ki vi, ki k ap travèse tout sa k ap travèse an Ayiti a yo la, menm bò oligat lan. Poukisa Martine fè nèg yo pè konsa Arab la? E Pa bliye gran achitèk la kite Martine pou yon rezon byen detèmine, map redi w sa ankò frèm Busta. Jodi a yo konnen Martine Moïse se li menm tèt li te toujou sou menm zòrye ak prezidan Jovenel Moïse. Anben lè tèt moun sa yo te konn ansanm e pa konsa e pa konsa lè lè moun sa yo tèt yo te konn sou menm zòrye se youn te konn pataje ide de peyi a se youn te konnen kote yo te vle peyi a rive. Jodi a. Moun ki gen vrèman vrèman pwogram Prezidan Jovenel Moïse nan tèt li, li pa de moun, li pa twa moun, li rele Martine Moïse. Se sa asasen kriminèl yo pè a. Sa yo touye Jovenel pou li a, ti rès sa k pou pèp ayisyen an pran l bay pèp la. Yo konnen Martine gen tout pwogram sa nan tèt li pou l vin delibere peyi Dayiti. Se poutèt sa y ap fè travay sa w y ap fè sou rezo a. Se sa k fè m ap di dyaspora m yo, frè m ak sè m yo, entènèt la se nou menm, rezo sosyo a se nou. Jodi a, ann kontinye, ann kòmanse travay la. Travay la se sou kont dyaspora l repoze. Se dyaspora k pou fè chwa. Si dola 50 dyaspora a, lè yo pran l sou li, se zam y achte pou yo fè kidnapin sou li ankò. Se zam y achte lè y achte yon vye kay, li bat fredi ozetazini. L achte yon vye kay isi, yo batay, yo fè bandi pran l. Yo menm ki bandi a. Se yo t bandi a. Diaspora nenpot vye kay li genyen li menm sil te mete jeran nan kay la yo touye jeran an yo pran kay la wi. Jodi a lè prezidan Jovenel te di fok gen senatè ki reprezante entènasyonal la fok gen depite ki reprezante entènasyonal la fok gen minis serye ki reprezante ki pote koze koz entènasyonal la jodi a gon fwa m pale a Martine Humm wè Martine Moise te deja ap president menm si maril potko mouri lè sa maril potko mouri tout dyalòg Martine Moise Martine di konsa li menm gras a Dye li pa leve li pa konn yon jou mizè nan vil men li wè peyi sa fòk gen de fòk moun kap vin moun ki nan pouvwa fòk li jwenn entènasyonal la ki se poto mitan fòk li kanpe avèl. Gen anpil diaspora epa kanpe pa ta vle kanpe avek prezidan jovenel non lèl te prezidan asasen kriminel yo gen moun tout kote tankou bandi legal tankou youri latòti tout moun sa yo te gon travay yo tap fè nan tout entènasyonal la kont prezidan jovenel moïse eske jodia yo fèl kont ariel eske yo fèl kont ariel jodia gen moun la jodia la e lè jovenel mouri wi yo konn tout travay jovenel tap fè tandike Ansyen rat pa kaka do kale Aristide menm yon tou twalèt li fouye gade li vann sou tout rezo sosyo Jovenel fè baraj Marion yo di w yo bal kritik tout sal fè yo fè kritik li fè plis ke 72 lise yo fè kritik avèl pwodiksyon nasyonal la li te vle manyen l tout kote yo di yo kreye tout manti bay jodi a mwen vle nou menm frè m ak sè m yo. Mwen vle Ayisyen konsyen kòm yo kap viv nan entènasyonal la kèlkeswa kote w ye jodi a desten peyi a e pou pran l paske ou pe menm ona yo fè w peye lè yo fè w peye kòb ona pandan w ap redi nan fredi a e pa lòt moun yo prete l Reginald Boulos yo prete 3 milya goud pou konplote pou asasine prezidan an kiyès yo prete l se Dimitri Vob nèg blakawout la se li yo prete l kiyès yo prete l se Akra se Mez se Cherif se Bidjo. Se Kiko, se moun sa yo ki gen aksè prete nan ona. Ou menm nan dyaspora a ki bay tout enèji w la, konben yo prete w? Zero. Ou konnen Konben yo prete w? se takse nou ankò avèk yon 1 dola 50 ke nou di nou pa menm wè sa 1 dola 50 la ap fè anndan peyi a. Jodi a la eske nou kapab rete pou nou di Ayayayy! eleksyon sa yo? Jodi a la eske nou kapab rete pou nou di o eleksyon wi? Eske nou kapab rete mentnan pou nou pa pale menm lang avèk moun k ap pale menm lang avèk nou? Eske nou kapab ap koute de moun Ki nul! Jodi a gen yon travay k ap fèt anndan peyi a avèk Ariel Henry pou Michel Martelly. E menm pou Ariel Henry. Ariel Henry vle kraze tout enstitisyon yo pou kapab vin vann. E se la ke nou di pèp la, prepare epe l! Kèlkeswa jan yo vire, fòk nou menm nou taye yo. Prepare epe nou! Jmoun sa yo yap mete deyò anndan peyi a la. Prepare epe nou pase fòk nou taye yo an pyès. Sèt fwa si Letènèl di sèt ase. Menm si yo leve, yo kanpe, prepare epe nou pase nou konn enmi yo.